Bonjou bonswa la fami bagay yo tris nan peyi dayiti e bagay yo vreman tris o nivo de martisan lo ap gade sou imaj yo pou wè sa kap pase ebyen ou ta kapab di Hum! Sa se de siy apokaliptik. Janm toujou di sa. Jodi a nou pote plis enfòmasyon ba ou sou kèk moun ki mouri nan Martissant nan yon sikonstans dramatik. Yè nan rafal. bal ki te genyen yo. Ebyen maten an map tande pòte pawòl lapolis lan ki di ke se yon sèl moun ki mouri. Elas! Otorite yo ankò yon fwa pase outre de tach yo, de sa yo gen pou yo fè. Lè yon gwo bagay konsa fin pase epi yon moun pran lapawòl li di ke yon sèl moun ki mouri. Se grav. Pandan bal ap tire, gen yon ti bis ki asire transpò. Pòtoprens, Carrefour, Ebyen, chofè a resevwa bal, li pran bal nan tèt. Machin nan chavire. Anpil moun blese, genyen moun ki mouri. Bis sa a li chavire nan Matisan 15 e 17, apre chofè a fin resevwa plizyè bal, e gen moun ki mouri jan non di w. Sa pase yè aprèmidi, kote kèk lòt moun anba bis la. ki poko mouri kap voye men bay moun kap pase men elas tout pè vin pote yo sekou paske malgre yo anba bis la kout bal ap simaye pasi pala jounen jodia nou nan sitiyasyon ke kote chak grenn moun ap eseye sove po yo lè yon bagay konsa rive signe dantrèd antre lè ayisyen sa paka egziste e li pa egziste nan yon sitiyasyon konsa paske. Chak moun ap eseye sove po yo. Sou imaj la ou kapab gade pou wè kòman ti bis la li menm li chavire e genyen yon videyo de 21 segond ki filme nan yon telefòn. Brèf. Men pou nou kapab tout afè konplè il ya yn viktim ke Bondye sove lavi l. Li te pale maten an nan gran boulva. Li genlè pran bal tou kounya la. Epi machin nan chavire avè nou. Pa gen moun sou volan ankò. Li chavire avè nou. Epi gen yon mesye pye l te anba machin nan. L ap rele sove l, nou pa ka fè anyen pou li, pa gen moun ki pou fè pou li. Mwen menm marigòl san m anba nan tèt mwen, marigòl san m nan ponyèt mwen. M pa ka, m pa jwenn yon moun ki pou ede m tou. Kounya la. Lè m vin santi m ka leve atè a, m pa t santi m byen pase lè m ap vide san atè a. M sou, m wè nwa, m pa kapab kouri, m pa ka kouri. Kounye a gen yon dam ki di, Ou wè si w a mache non, ou wè si w a mache etire kò w la, men mesye yo ap anvayi nou la wi, ann etire kò nou. Kounya a la. Epi Nou vini pou n fè anwo pou n ap nan antre fontamara yo bare Nou a katouch kounya a la n kouri desann sa anba yo pa tire sou Nou non li di manmi sa gen la bal ou pran m di e pa bal m pran non men machin nan k chavire avè Nou m tonbe sou tèt mwen epi ki fòy m ap bay san konsa. M di ou pa prèt mwen kase m di ebyen m pa gen anyen non se sèl tèt la m wè kap vide san epi lè n rive pi devan bò sent Bènadèt la moun yo di woy gade yon madam li di madam ou paka ret konsa non kounya yo di moun ki blese yo moute machin nan yo pral depoze nou lopital jeneral yo vin depoze nou lopital jeneral lè m rive lopital jeneral yo fè dosye mwen Kounye a la, yo di mwen konsa pou m bay 450 dola. M di 450 dola mezanmi, m di m pa gen kòb sa yo. M bay kòb sa yo. M di lè bagay sa yo nou pa mache ak kòb pase y ap touye moun. Kounye a la, yo tou kite m, yo pa panse m. Kounye a m ap soufri, m fè nuit lan chita. Sou chèz, moun yo di men yon ti kont medikaman nou ta bay fi an pou doulè. Li di, dam nan di gad kòman moun yo, pi apa moun pa ben vin lopital jeneral ankò mezanmi. Jan dam nan blese ap bay san la, menm yon sewòm nou pa met dam nan, nou kite l chita la ap bay san. Kounye a m fè nwit lan chita sou chèz la. Yo pa panse m. Yo pa panse m. Yo pa ban m yon ti konprime pou doulè. Non, non, ou di w al lopital jeneral? Wi, e lopital yo te vin lage nou. Kiyès ki vin lage nou? Pou chofè kamyonèt ki pran nou an. Konbyen nou te ye konsa? Nou twa l te pran. Apre sa, lòt moun yo te rete atè a. Donk sa vle di machin nan, konbyen moun ou estime ki te gen nan machin nan? M pa konn non, m pa konn konbyen. M pa konn konbyen moun ti bis yo pote. Yo te chaje nèt. Yo te chaje nèt? Men apre chofè a ou pat remake lòt moun ki mouri sou plas? Wi gon lòt dam devan l lan ki te mouri tou wi. Dam ki te chita devan an m pa konn si se bal m pa konnen. Men dam nan mouri, chofè a mouri. Donk se pa lapolis ki te mennen nou lopital? Non, sèl mesye pye kase a k pat ka ale a. Se e nou lè m pase m wè e machin cha m di gon moun mesye k poko mouri wi e pye l ki kase k fè l pa kouri m di wè si nan al pran l non anvan anvan yo tire l kounye a la y al pran l vre y al pran li yo vin mennen l lopital jeneral. Donk ou menm ou t ap soti nan aktivite w se sa? Wi lavil la m vann. Vwala e sèl mal li fè li t ap chèche lavi. e ke lavi l, lavi anpil lòt frè. Nan mache Kenscoff la m vann. Ok. Ou abite Kafou? Fontamara wi, Fontamara 27 pou lonje, anba Mapou. Otorite yo m panse n ap tande. Wi. N ap gade dam nan tou. Wi. Donk, ou rive lopital, sa ki bò tèt ou a la? Se sa k mete l pou ou? Ou te ban m yon ti chase twal gaz. Selman kenbe nan men mwen. Apre sa yo pa fè anyen m mwen ankò non. Sa etwal gaz la m pran m peze san. Ki kote w santi w frape nan kò w la? Tout bout anlè m frape nèt. Tout bout anlè m avèk pye m. Apre m frape nan pye kote m t ap rale pye m anba machin nan. M frape nan piwèk anfle a. Donk ou di nou se 2 moun ou wè ki mouri, chofè a avèk yon lòt dam. Avèk yon dam ki te devan. Pitit chofè a te la tou wi. Pitit chofè a lopital la. Ok. Donk konbyen moun ki al lopital ansanm avè w? Nou konbyen nou te ye? Nou plizyè. Plizyè. E pa sèl machin pa m nan. Ki lòt machin kafou tou? Ki t al pran chans yo tou. Yo tire sou yo tou. Sa pye kase, sa k pran bal. Yo fè zeze plizyè machin yo te tire sou yo yè la. Wi. Ou menm kisa w fè kòm aktivite? M vann. Donk yè la ou ta pral. Ou te vin. Ou sot vann. Wi. Ki kote la? Lavil la? Lavil la nan keskòf la m vann wi. Sa w vann konsa? M vann espageti, m vann lèt, m vann lwil. Ok. Ou gen pitit? Wi. Ok. Ok, donk kounye a kisa w ta bezwen, kisa w ta swete yo fè pou ou la e. Ebyen. Fò jwenn yon lopital ki pou ba w swen kanmenm. Si w al lopital jeneral ou pa jwenn swen. Wi jiska prezan nap gade la se pa yon moun ki vreman gen yon prizanchaj ki te fèt ok bon e sa ki pi ijan la se pèmèt ke l jwenn swen donk si lopital jeneral pa kapab e si gon lopital ki an mezi pou ta bay dam nan swen ki se youn nan viktim Ensidan yè a lan kote genyen 2 moun selon sa l di li wè ki mouri nan ti bis lan gen plizyè lòt ki blese. Li ansanm avèk nou la a. Li te lopital jeneral men sanble li pa jwenn swen nesesè e l ap soufri anpil. Donk nenpòt lopital ki ta kapab vin chèche l, anbilans pou ta mennen l al pran swen donk yo kapab rantre an kontak avè nou. M pa chonje nimewo telefòn yo non. Ayayay. Donk, ou soti nan lopital la, ou tou vin nan radyo an, se sa? Ale m ta prale, m di m pral chache yon moun pou mennen m lopital Taba, pase Taba m ka jwenn swen. Kounye a la, gon dam ki di m konsa, Vini m mennen w nan radyo Karayib. Kounye a la, l rete yon taksi pou mwen. Kounya la Taxi a pran mwen, mande taxi a konbyen kòb pou m baw pou mete dam nan pase m wè dam nan grav anpil, li di konsa, chofè a di eta madanm sa ye la m ta pran kòb nan menw. Voilà. Ok. Gen yon lòt sitwayen. Nap gade misye sou foto sa. M kwè misye rele yon sèten de Salnav konsa. Misye li menm pèdi lavi l nan batay la. Men kòman sitwayen sa pèdi lavi l. Se ne pas un bandi. Men il semblere ke misye se yon eklerèur. Sa vle di moun kap bay antèn. Genyen yon gwoup. kote ke plizyè sitwayen ap bay pozisyon yo, yo ta fè konprann ke sitwayen sa li menm li gen anpil fanmi l ki kite zòn nan k al rete nan pati krisla kontwole a. Men ekoute li toujou fè dè zale retou o nivo de matisan paske li se yon ajan sekirite yon konpayi ki nan zòn nan. Men konpayi a pou lenstan li fèmen paske bon nou konnen sitiyasyon an oblije lakòz pa ka genyen aktivite nan zòn sa. Daprè sa sitwayen yo ap di nan Voice yo, misye li menm toujou fè antre sòti. Men ekoute, lè li vini nan zòn sa, ta sanble li pote yon maksimòm enfòmasyon bay band rival la. Yo vin sispèk ke misye genyen yon lyen avèk nèg vilaj nèg gran ravin. Ebyen yè nan kad pote boure sila, sitwayen sa li menm nèg ti bwa yo pran misye ebyen yo manje misye. Misye mouri men gen anpil moun kap pale ki di bon misye mouri pou sou moun paske se ti moun anba epi bon wap pote pawòl bay nèg yo. Humm tèt chaje. Enfòmasyon yo fè kwè ke yo touye misye epi menm kò a yo pa jwenn paske yo boule kò a. Brèf. Men genyen 2 lòt imaj nou vini avèk yo pou ou. Imaj sa yo nou pap ka poste yo. E la a franchman se two trist sa map gade a mezanmi. Humm. Yon fanm ansent ki te prè pou l akouche. Oh mon Dieu. Ebyen pandan li ap benyen sou galri lakay li, fé bal pati, madanm sa pran 7 bal. Trip li sòti deyò, madanm nan mouri. Lè madanm nan mouri, lè al eseye pran ti bebe a nan vant li, menm ti bebe a pran katouch. Waww se triste imaj sa yo vrèman horrible nou pap kapab poste yo sou chanèl la men anfèt ayiti sa nap viv la. ki vin tounen yon peyi nou kapab konpare ak yon jungle, kote ke se la lwa du plus fort ki prime. E fòm di nou byen ke jan Ayiti ye la jounen jodi a, nou pa menm ka pretann konpare l ak yon jungle, paske nan yon jungle, lè w tande se lyon ki kòmande, men anpil fwa genyen de zannimo, lè yo fè koloni, yo konbat lyon an. Pa egzanp, lè w pran yon bèt ki rele buffle, lè l mache an koloni, li pa pè lyon. Lè w pran yenn yo ki pi piti, yo pa pè lyon depi yo an koloni. Dèfwa yo menm konn kouri dèyè lyon. E daprè sèten dokimantè m konn gade, nan zòn kote yenn yo rete a, yo konn jwenn zosman lyon. Sa ta vle di dèfwa, yenn yo konn fè kò yo manje yon lyon. La a se pou m di nou ke ann Ayiti se pi grav. Ou imajine w, yon bon maten, espri mòtifè monte nan tèt. Kriminel andursi yo pete batay antre yo, sa w tande a la a se moun ki pèdi lavi yo. De foto sa yo, yo rete ante nan lespri mwen. A chak fwa genyen batay ou jwenn de imaj ki rete ante nan lespri w. Yon fanm ansent, pare pou l akouche, 7 bal nan vant, li mouri, menm ti bebe a pran bal anndan vant li, ti bebe a mouri. Elas Ayiti, ki kote w ap rive? Se sèl Bondye ki ka di yon mo. Merci la famille Nap moute tout a lè sou chanel la poun kapab pote plis enfòmasyon paske a chak segond a chak minit a chak èr se de nouvèl enfòmasyon ki ap tonbe kontinye abone pataje mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an porske travay vrèman difisil e riske ke nou ap fè pandan nap diw pou pase yon bon moman avèk nou nap kwaze pita si granmèt la prete n lavi.